Li pa gen aksè pou l wè l, touche l, jwe avè l jan l ta vle l la Rosie, ou konprann? Mwen konprann ou Chichi. Men lè w pale w di ke pitit ou pral gen chans viv san papa. Poukisa dout sa? Poukisa w pa konfime ke ou di pitit ou pral leve san papa? Bon Rosie, janm l ap kanpe la, m pa wè fiti m ansanm avè l non mwen menm. Sa vle di Shishi, ou pral padone Fedry pou tout mal li fè w yo? Rosie kite m trankil tande, paske nanm ou banm bezwen sa, nanm mwen bezwen sa, lespri m bezwen sa ok, m bezwen lapè. Sa se moman Shishi bezwen tan, jan li mande l la. E si nou renmen l tout bon vre, nou dwe fè l favè sa, paske li bezwen tan. Pou l deside sou avni li avèk avni pitit li. Bon Gayou, kote w soti ou vin tonbe isit la? Rozi, Menm ke Gayou pa bon moun vre men fwa sa a li pale verite. M bezwen tan avèk lapè. Se nou menm ki pran m pou move moun. Men ofon, se pa sa l ye ditou. Mwen pa moun sa a. Mwen vle nou mete sa nan tèt nou, se manman pitit avèk papa pitit ki leve pitit, ki bay pitit yo edikasyon. Mwen pa mande pou Chichi tounen avèk Fedri ankò, men m vle l reflechi avan li pran yon desizyon final, se tou. Ok? Chichi, konfime m, w ap tounen ak Fedri? Bonjou, bonswa, kijan nou ye? Depi nou tande vwa sa a, nou gentan konnen Se Kiki ki antre lakay ou pou yon nouvo video. Andan video sa mwen vin pataje avèk nou analiz sou Key Arm epizòd 48 la e kisa ki kapab vini tou pou Key Arm epizòd 49 la. Jis avan n ale pi lwen, map mande pou bay video sa yon like, abòne avèk chanèl la si w poko fè sa, epi desann nan espas kòmantè a pou w di m èske ou te renmen epizòd 48 la e kisa ou pat renmen ladan l. Map pran yon ti poz, map tounen apre poz la. Moun ap konseyem poun dim ke sèpa retranche, nou panse se yon bagay fasil sa ye? Frèm, se pa ansent lan non pou wè, men se nan ki kontèks li ansent lan. Chichi inosan, e wè wòl ou jwe nan fèt sa, si w pa mete matirite w deyò, wap pèdi fanm nan wi, e fanm nan ap vin rayi w. Serye wi. Mwen retounen apre poz la. Mwen konnen apre nou te fin gade epizòd 48 la, anpil nan nou te tris, paske gen anpil bagay ki pase nan epizòd 48 la ke nou menm nou pa t twò apresye. Pami yo, mwen kapab site, Black anvi vire do bay Shishi. E Shishi tou li menm, li anvi kite avèk Black, paske li vin santi l anvi rayi Black apwopo de konpòtman Black vin ap manifeste yo. E se pa sèlman Shishi ki pa renmen konpòtman Black ap manifeste yo, lè mwen al gade nan espas kòmantè yon videyo mwen te fè dènyèman, m wè anpil moun ap di m yo pa kontan fason Black ap reyaji a. Kidonk si Black kontinye konsa, l ap pèdi Shishi. Olye Black ta fè tout sa, li deja wè ke Shishi li menm li inosan, prefere li te pran pitit la, li te viv avè l, tankou pitit li. Malgre l konnen se pa pitit li, men prefere li te fè l konsa. Lè sa, Chichi t ap stil kontinye renmen Blak. Men jan Blak fè l la, li fè l yon fason pou Chichi li menm kapab rayi l. Dezyèm bagay ki fè fan yo pa twò kontan, paske nou tande Chichi di ke li anvi al viv ansanm avèk Fedri, li anvi al repran swen Fedri yon fason pou pitit li a kapab viv an fanmi, yon fason pou pitit li a kapab jwenn afeksyon papa l. Sa pwouve n ke santiman Chichi te gen pou Black anvi efase. E si Black li menm pa leve pye l, l ap pèdi Chichi. Paske, nan direksyon Chichi gen tan ye la, fò w ta jwenn de bon konsèy e fò Black ta fè de bèl reyaksyon pou Chichi pa ta kite avè l. Mwen p ap rete sèlman sou pwen sa. Kounye a mwen pral antre dirèkteman nan analiz sèn yo. Nan premye sèn nan, nou te wè se Shiji epi Fedri kap pale. Nan sèn sa, nou te wè Shiji kanpe kran lap pale avèk avèk Fedri byen di. Epi nou te wè men l dèyè do l. Kisa ki dèyè do Shishi? Li te genyen yon kouto dèyè do l paske li te vin asasine Fedri. Li te vrèman sou emosyon. Li te trè an kolè. Li te prèt pou l fè nenpòt bagay nan moman sa. Aprè Chichi te fin fè yon bann jès pou l moutre Fedri ke li anvi vin viv avè l. Epi Fedri ta pral deside anbrase Chichi. Epi se nan moman sa Chichi ta pral rale kouto a li fouye li sou Fedri. Men malerezman anpil nan nou panse ke Fedri te mouri menm moman Men pou otan, Fedri li menm, li pa t mouri, men li blese byen grav. Apre Chichi te fin komèt krim sa, li te vrèman tris. Li pa t santi li te alèz, paske li di se emosyon ki fè l fè sa l fè a. Li vin santi li gen yon ti pitye Pou Fedri, yon espri de sansibilite te vin pase nan tèt li. Epi se nan menm moman sa a, Manno, Nayli, epi Wozi. Yo te vin jwenn Chichi avèk men l chaje san. Lè yo te gade atè a, yo te wè Fedri atè a. Yo te panse ke Fedri li menm li te mouri. Yo te jwenn Chichi vrèman tris. Epi yo te di Chichi konsa, Poukisa ou oblije pè a? Pou valè mal Fedri fè nou. Sinon menm moman sa tou, demwazèl ki rele Gayou a ta pral vin parèt. M ap kite w enjoy kòman sa te pase. Etone de misyon nou an. Mwen kontan anpil pou fason nou mete fòs nou pou n souke pye mapou a. Pou fèy ki pouri yo tonbe. Men gen yon bagay ke nou pa konnen. Sa pa anpeche pye mapou sa rete vivan. E kisa sa vle di Gary? Sa ki gen bon sans yo a konprann. E m pa responsab pou sa ki pa gen bon sans yo. Vout san pou nou! Sa vle di nou mete ansanm, nou tiye Fedri vre? Se konsa sèn sa li menm li te dewoule. Mwen p ap twò ri sou li, n ap antre dirèkteman nan dezyèm sèn epizòd 48 la. Nan sèn sa, nou te jwenn se Chichi pou kont li ki apiye yon kote epi l ap pale. Nan sa li t ap di yo, li te di ke li pa t sipoze. Touye Fedri. E li te di, Si tout sa rive la, se akoz paran m yo, ki te chwazi vann mwen pou senkant mil dola. La vrèman, mwen asepte avèk sa Shishi di a. Ou menm k ap gade videyo sa, mwen vle w mete sa nan tèt ou. Mwen konnen majorite moun k ap swiv mwen, yo se fi. Mwen gen anpil manman k ap swiv mwen. Se sur ke yo gen pitit fi. Lè w gen yon pitit fi, lese l chwazi moun li renmen an. Pa chwazi fè pèsòn chwa pou pitit ou. Paske pi devan, se kapab chwa sa ke li menm li pa asepte ki vin lage l nan yon twou, ki vin mete l nan yon bann pwoblèm. Si manman Shishi pa t chwazi vann li pou 50 mil dola, sa pa t ap janm rive kote l ye a. E akoz de sa manman Shishi t al fè a, epi se sa menm ki vin koz lanmò l. Ou kapab fè pitit fou wè yon ide pou di l ki stil de moun ke li kapab renmen. Men sa sa pa vle di pou w ap fè chwa pou li pou w di l a kiyès pou l renmen. Ou sipoze mete pitit fou chita pou eksplike l yon bann sekrè ki genyen nan lavi, olye se ou menm k ap fè chwa pou li. Lè Gayou te vin parèt la, li te moutre Chichi kòmsi li se pi bon zanmi l. Men pou otan, Gayou se te ka pi gwo èlmi Chichi. Paske li pa gen oken konsèy pou l pote pou Chichi. Tout sa l ap di, l ap chache yon sèl fason pou Chichi elwanye Blak, li menm pou l kapab renmen ansanm avèk Blak. Aprè sèn sa, nou te vin jwenn yon sèn kote nou wè se Black ansanm avèk JH ki chita. Nan sa yo t ap di, JH t ap bay Black yon bann konsèy apwopo de Douce Chichi ki ansent lan. E li te menm vle montre Black ke si Black pa asepte avèk kèk bagay Chichi ap di, li ka menm pèdi Chichi. Malgre JH te pale yon bann bagay ki gen de grand valè, ki se de gwo konsèy pou Black te kapab aplike, men malerezman, Black pa p rete tande ki sa JH li menm li t ap. Si Black te tande JH e aplike konsèy JH ba li yo, li t ap rive rekipere Shishi jan l te swete l la. Men si li chwazi inyore konsèy Black yo, l ap pèdi Shishi. Dènye sèn epizòd 48 la nou te wè se Shishi ankò ki apiye lap di ke li santi li anvi retounen ansanm avèk Fedry. Se nan menm moman sa Rosie te vin parèt, yo te fè yon bann pale anpil epi Gayrou te vin parèt non pli. Se konsa sèn sa li menm li te fini e se konsa epizòd 48 la li menm li te fini. Map mande pou al nan espas kòmantè a poun dim eske nou panse sa Black te di Shishi fè ki se jete timoun nan eske nou panse Shishi ap asepte fèl e si se te ou menm eske se sa ou tap pwopoze Shishi. Eske ou tap asepte jete timoun nan. E dim eske ou asepte pou chichi li menm al viv ansanm avek fedri. Eske ou asepte non pli pou black li menm li kite ansanm avek chichi. Babay nan kwaze nan yon lot video. A la pwochèn.